Lè ou kenbe yon zam ilegal nan men ou, kèlkeswa pwomès yon politisyen te fè ou sou galil sa a, kèlkeswa pwomès yon nèg nan sektè prive a te fè ou sou T-65 sa a, gen de bagay k ap rete tann ou jèn gason, lanmò ansanm avèk prizon. Mwen konnen jan. M dòmi ansanm avè l, mwen konn longè l. Se mwen k konnen si Jan wonfle a si Jan pa wonfle. Pa gen pyès moun ki ka vin rakonte m kiyès li ye. Se ka Rozmon Jan. Sitwayen sa, medam matmwazèl se mesye m pa kache di w, lè w ap tande deklarasyon l, si Inosan Vitelòm ansanm avèk yon pakèt lòt jenn gason ki transfòme an gang jounen jodi a te tande l lè yo te konn ap kanpe dèyè barikad pou André Michel, pou Nenel Cassy, pou Boulos, pou Dimitri Vorbe pou site sa yo sèlman. Kont Jovenel Moïse yo tap fè aksyon sa a, jounen jodi a, yo pa tap twouve yo nan sitiyasyon sa a. Jan ti pwovèb kreyòl la di, bouch granmoun santi, men pawòl li pa santi, medam, matmwazèl e mesye, ou pral tande deklarasyon Rosemond Jean. Plis pase 5 mwa depi Fednel Monchéry prezante devan laprès pou ke li anonse, Gen yon gang ki rele 4 pa 4 ki sou lobedjans Pierre Esperance. Lapolis arete plizyè manb e genyen divès nan yo k al temwanye nan dcpj. Ebyen malgre pòt pawòl lapolis la plizyè fwa prezante bilan lapolis sou tout teritwa pa janm prezante yon fwa manb gang 4 pa 4. Ebyen. Responsab Platfòm Viktwa a ankò yon lòt fwa prezante devan laprès, denonse Pierre Espérance e mande ansanm avèk dcpj pou prezante popilasyon an tout manm gang 4 pa 4 yo mete anba kòd. San sipriz medam matmwazèl e mesye ou pral tande deklarasyon Fednel Monchéry. Move nouvèl pou anpil moun kap tann imel konfimasyon nan pwogram Biden nan. Ou ka fè kòve wi. Rete la, m pral eksplike ou. Frères et sœurs bien-aimés, ULCC kenbe Senatè Wilho Joseph ankò yon lòt fwa nan fè koken. Ebyen, Senatè sila a ki fè yon fo sètifika ki di l te depoze deklarasyon patrimwàn nan tribinal Ench, E poutan, manti. Ki sa k pase? Nou pral ba ou detay. Rale chèz ou chita konfòtableman Fouco zanmi enfo pa ou rantre lakay ou se yon plezi. Tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire e san mete. Bonjour, bonswa tout moun ki jan nou ye? Ankò yon lòt fwa m ap di w mèsi. Mèsi paske w fè n konfyans pou nou enfòme w. Mèsi. pou fidelite ou ak pasyans ou. Mèsi paske w like, mèsi paske w abone e mèsi paske w pataje videyo a, sa fè nou plezi anpil. Ankò yon lòt fwa, si w fenk tonbe sou chanèl la, pa ezite aktive klòch notifikasyon pou w la pou w pa rate okenn videyo zanmi pa w Fouco. Nou te gen chans prezante w yon kont maten an. Mwen genyen 4 frè. E chak frè mwen yo genyen 4 frè, sa fè konbyen antou? Mèsi a chak fanatik ki te kòmante, repons lan se 21 antou nou ye. Ann pati krik krak pou nouvo kont nou genyen 5. pote 4, ale nan machin 32. 5, pote 4, ale nan machin 32. Pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la, sa ap fè nou plezi anpil anpil. Lè w kenbe yon Galil nan men w, lè w kenbe yon M 14 nan men w, lè w kenbe yon T 65 nan men w, ilegal. Sou pretèks ou ap defann tèt ou, leta pa ba ou regle anyen pou yo, ebyen ou itilize zam sa a pou kapab jwenn manje pou manje. Men zam sa ki nan men ou nan, se pa ou menm ki t al achte l nan lòt peyi ki rantre ansanm avè l, s on moun ki pote l ba ou, swa yon politisyen oubyen yon òm dafè. Lè yo pote zam sa ba ou, yo fè ou anpil pwomès. Yo di pitit gason m, travay. Yo di pitit gason m, tire bal sou lòt ekip la, destabilize. Paske si gwoup sa pa la, se nou menm ki vin la, ebyen sitiyasyon lavi ou ap chanje. Non sèlman sitiyasyon lavi w ap chanje, ebyen gade non, menm jan tout moun ap viv dan la sosyete se konsa w pral ye tou. W ap gen chans pou kapab ale lekòl, ou pral travay nòmalman. Se pwomès sa yo, yo souvan fè anpil jenn gason ki ansanm avèk gwo galil pèp ayisyen ki nan katye popilè yo. Men, mesye, gon bagay ke nou pa konprann, depi ou wè w gon zam ilegal nan men ou, nan kèlkeswa peyi ou twouve ou, gen de bagay k ap tann ou, li rele lanmò oubyen arestasyon, se de bagay k ap tann ou. E ou kapab wè, frèzesè byenneme, se pa premye fwa sa ap fèt nan peyi Dayiti. Politisyen itilize gang yo paske son ekip moun ki la ki pap leve ni lou ni lejè. Se lè ke peyi a enstab pou yo fè milyon. Se lè sa pou yo manje, se lè sa pou yo voye pitit yo lekòl, se lè sa pou yo achte bèl kay aletranje. Pou yo destabilize a, yo menm sèlman yo pap kapab fè l. An se sans, frè se sè byeneme, fò yo jwenn moun ki vilnerab yo nan katye popilè yo pou yo monte tèt yo, ba yo galil, epi di, degaje nou, fè dezòd, kraze, brize, kidnape, touye. Pandan tan sa a, mesye sa yo ap fè travay sa a, epi yo menm yo lòt kote, yo ap vòlè san kanpe pou gouvèneman pa genyen kontwòl yo. Se nan sa yo fò. Yo fè l tou pou kapab destabilize, pou montre gouvèneman ki la a, ou pa gen kapasite pou dirije, se nou k kapab, imedyatman gouvèneman sa tonbe, ebyen nou menm, depi n monte, lavi a pral woz. Men, ou mèt rete tann, kou moun sa yo monte, moun sa ki te bò Galil la, moun sa ki te bò T-65 lan, Moun sa lè la police pati dèyò w ki di ou se militan ki di ke se social wap fè pa enmèrdo w leta pa pran responsabilité l ebyen se moun sa yo kap ede lòt se konsa l pran pou tann kou li menm li rive o pouvwa a li pap menm gentan pou l di la police desann al arete men wap sezi wè se gwo rezolisyon lap siyen pou l mande fòs etranje pou l vin touye w. Gen de bagay kap tann ou lè ou gen bon zam ilegal, lanmò ansanm avèk arestasyon. Ebyen medam, matmwazèl e mesye, jan kem te anonse ou, zòrèy pa konn pi long pase bouch. Rosemond Jean, yon sitwayen depi yon bèl bout tan kap denonse yon seri deriv nan sosyete a, monchè deklarasyon sa li fè pandan yon bèl bout tan, Si Vitelòm ansanm avèk yon pakèt jenn gason ki te konn kanpe dèyè barikad ansanm avèk gwo galil pou politisyen jounen jodi a ki nan tèt peyi a k ap banbile, si yo te konn tande l yo pa t ap rive nan sitiyasyon sa a. Si Vitelòm te konn tande Rozmon Jan, li pa t ap rive nan kafou sa a, li pa t apral, non l pa t apral site nan touye Jovenel. Malgre patisipasyon l, malgre travay li fè pou mesye opozisyon jounen jodi ak opouvwa, lapolis pa ta mete konbyen milyon de goud pou tèt li. E sa ki grav, malgre kantite sèvis ak travay li fè pou mesye yo, Andre Michel di l pa rekonèt li. Frè e sè byeneme si se mwen menm k ap di w ou ka pa kwè, an n tande ansanm deklarasyon Rosemond Jean. Kanmarad majinalize yo, kanmarad ki nan geto yo, kanmarad yo mete zam nan men nou, kanmarad ki itilize zam pou chèche manje, ki vin kanpe sou barikad, Pou gran nèg. Mwen di mwen vin pale avèk nou maten ankò. Depi w kanpe sou barikad avèk zam nan men w, mitrayèt nan men w, 9 milimèt nan men w, galil nan men w, ou gen 2 chwa. Oubyen w kite barikad yo pou lavi repran oubyen w mouri sou barikad yo. Lè yon nonm kanpe l fon deklarasyon konsa, lòt politisyen ki konnen se pa dosye peyi k ap jere men se destabilize y ap destabilize pou ke yo al vòlè, lè yo pa ka asasinen yon sitwayen konsa, yo trete l de moun fou, pèp ayisyen. E se pa manti, lè ke ou kite politisyen yo itilize w Fè w ap boule kawotchou. Di w ret kanpe dèyè barikad se lavni. Ki kote ki bon? Jounen jodi a, kote avni an? Jounen jodi a, kote Mèt Moren? Jounen jodi a, kote Don Kato? Jounen jodi a, kote Senatè Youri Latortue? Kote Andre Michel? Kote moun sa yo? Atò, ou panse si l te avni, pitit a yo t ap twouve yo nan peyi aletranje, se ou menm yo pi renmen yo t ap met kanpe dèyè l? Pa bò isit mwen m toujou di nou sa. Sou yon politisyen fin cho l ap di w pèp, pèp, pèp, pèp, peyi, peyi, epi madanm nan, pitit li pa la anba pye l, pa panse gen anyen k serye k ap ka jere. Li pa ka plis renmen w pase pitit li ak madanm ni. Si barikad la te gen yon bagay serye dèyè l, si se pa t lanmò k te genyen dèyè l, Yo pa tap janm gen tan pou yo al chèche w non. Se pitit a yo yo tap blende mete dèyè barikad la. Paske, menm nan labib li di klè, renmen pwochen w nan menm jan ansanm avè w men pa plis pase w. Yo pa plis renmen w, yo pa plis renmen peyi Dayiti pase fanmi yo. E ou kapab wè kòman yo ap pwoteje yo, imedyatman yo chèf, yo leve yo al mete yon lòt kote, yo prè pou yo fè tout dezòd, yo prè pou yo fè menm sa yo pa ta sipoze fè antanke gason pou yo jwenn lajan pou yo al okipe yo lòt kote tandiske ou menm ou pa ka viv nan lapè. Barikad yo leve, gang yo ranfòse, jounen jodi a, lapolis li menm ap kouri kat kwen peyi a tankou moun fou ap tototo agoch, tototo adwat, sa k pase yon seri de jenn gason m kapab di ki nan 18 a 25 an tout ansanm avèk yon galil nan men yo. Ou panse w ap wè trantan, ou panse w ap wè karantan, non, avèk zam ilegal ki nan men w nan, non, se swa yo arete w oubyen yo tire w. E si yo menm yo pa gen kapasite pou yo fè l, yo ap siyen pou ke gen yon entèvansyon militè pou vin touye w. E pi kou yon gouvèneman monte, bagay la chanje ankò, yo sere boulon yo pou yo pa vòlè, e byen yo rechèche ankò menm nou menm nan pou fè menm travay la pou nou mouri menm jan. Pran zam ou genyen al kanpe sou barikad yo se rayi yo rayi w. Paske ou pap jwenn Andre Michel al kanpe sou barikad. Ou pap jwenn Youri Latoti sou barikad. Ou pap jwenn Morin sou barikad. Ou pap jwenn okenn moun ki gen bon sans pran pitit li, pran frè l al mete l kanpe sou barikad ak zam. Ou pa ka aksepte pou yon nonm di w al kanpe ou menm sou barikad ak zam anfas lapolis. Ou pa ka di m w ap batay pou w defann koz yon jis epi moun ou di w ap defann yo, y ap rele paske w ap kraze machin yo ak kout wòch, w ap kraze machin yo ak kout boutèy, w ap boule machin yo, y ap boule ti biznis yo. Moun ou di w ap defann, ou renmen an, moun yo fè w renmen kòm moun w ap defann nan, se moun sa yo ki jodi a machin yo genyen ti machandiz Yo fè w bloke l. Yo fè w boule l. Yo fè w boule kamyon yo. Yo fè w boule ti treto yo. Yo fè w ap tire sou yo. Se yon move kalkil. Se yon move batay. Revolisyon pa fèt konsa. Si mesye yo t ap fè revolisyon tout bon, ou t ap wè yo prepare yo, yo pran mòn, epi nan yon tan, Ou tande yo rive lavil la sa yap fè a yo pran pouvwa batay ki gen la kitem di nou nou menm ki nan geto yo nou menm ki nan katye popilè yo se pa batay pa nou. E jodia pou tout nèg sa yo. Kite nan 2004 avèm kem pral montrew la paske avan sa. Yo te gen diferant non. Chak katran, chak senkan oubyen chak dizan, yo chanje non òganizasyon yo ye a. Yo ba yo lòt non. Ebyen, m pa bezwen di w pou ou menm yo deja rele bandi, yo deja rele gang ame. Pou w ta kwè ke nèg ap itilize w jodi a pou kapòte Prezidan Jovenel epi ou panse apre depa Jovenel ou menm ou pral benefisye, ou pral ewo. Se pa vre. Talè talè talè talè Rosemon poze Se sa map esplike nou depi 1900 jamè nou pa janm ka rive konprann Ou prale ou ki kote ki bò Frè se sè byen eme ann fon lojik E se paske nou manje manje bliye E lè ke pa bò isit nou vini ansanm avèk achiv yo poun raple ou kisa entèl te fè. Ou poze tèt ou kesyon, ou ap di, dat bagay sa pase men, se pa dat bagay sa pase. Imedyatman ou sispann pale de Desalin, Ayiti pa egziste ankò. Se yon bagay ki senp. Gon seri de abolotcho depi 37 lane k ap fè makak, monte desann, retire pye pa ou, ban m met pye pa m, divize pou renye. Si anvan yo te fè yon deklarasyon, Fò veye aprè gouvèneman sa, gouvèneman ki la a tonbe, lè yo menm yo pral monte, pou konnen kòman pou koresponn ansanm avè yo pou fè yo kite blofè. Donk si ou menm ou bliye pi vit pase yo, e men se nòmal ki fè w wè jiskaprezan yo kontinye kapab ap pase w nan rizib, ap pase w nan betiz, se paske w pa ba yo monnen pyès yo. Kòman w te ka konprann nan jou pase yo? Lapolis debake nan Tòsèl, Vitelòm pa t sa l ye jounen jodi a, yo mete l anba kòd. Yo mete l anba kòd pèp ayisyen, yo monte ansanm avè l nan komisarya de Petyonvil. Menm nèg sdp yo pase kout fil fè libere Vitelòm e raple w frèzesè byeneme, Mèt Andre Michèl, Nènèl Kasi, John Joël Joseph ansanm avèk Mèt Morin a lepòk mesye sa yo tap chofe pou di lapolis ap atake militan. Militan kanpe dèyè barikad li se ton militan politik. Men kòman se fèt il Jovenel Moïse fin asasine, nèg yo fin manje prezidan, Epi kounya la a, menm nèg ki tap defann Vitelòm antanke militan kòm bon moun nan, se menm gouvèneman l lan kap chèche Vitelòm jounen jodi a, ki mete divès milyon goud atè pou moun ki bay enfòmasyon ki fè yo arive pran misye. Se pou konprann, ou menm antanke jenn gason, Ou al tande politisyen sa yo, ou al chwazi swiv yo, ou al pran galil nan men yo, sou pretèks ou ap defann, o wi, on gwoup moun, ou ap fè sosyal patati patata, ou ap batay pou la revolisyon, krèk ti bèt, e byen, se de bagay k ap tann ou, lanmò, ou byen arestasyon, pa gen wout pa bwa. Se swa yo arete w, oubyen gon entèvansyon militè yo pase yo vide bal sou epi yo fin avè w. Pa gen anyen yo pral fè pou ou. Ou te kapab di jounen jodi a, bandi yo ta sipoze nan Berchon Joyaux. Jounen jodi a, lapolis pa ta sipoze lanse premye operasyon l andedan baz Vitelòm. E jiska prezan tònad la poko ka mòde paske gon jan mesye yo te blende Vitelòm nan epòk Jovenel Moïse te la, deblende misye pa fasil konsa. Eske w konprann bagay yo pèp ayisyen? Mwen menm pa bò isit lè m esplike w politisyen lakay se grenn gade pa dèyè w dwe panse se blag. Nan moman yo ap batay pou ke yo pran pouvwa, yo pre pou yo ba ou tout vèdik. Yo ap montre ou kòman ou enpòtan, yo ap montre ou ou son viktim, an menm tan yo ap ba w zam pou destabilize, pou kraze. Men kou yo pran pouvwa poze w se pa menm diskou a, yo pral arete w oubyen yo touye w. Se sak rezève pou ou, mouri mare. DM sa yo pa gen wout pa bwa, pa gen lòt. Ann avanse Rosemond Jean. Rony Timothé, Bureau d'IGE, yon ansanm de bandi, kòman yo te rele, Amaral Diplona, Evency Couto, yo moute mouvman yo rele Operasyon Bagdad pou yo mennen Preval nan eleksyon. Efektivman 2006, Preval eli kòm prezidan. Men ou konn sa k pral pase nèg ki te mennen Operasyon Bagdad yo? Preval desann Site Solèy, li pran Minista, li fè yon deklarasyon. Li di, Swa nou depoze zam ki nan men nou an, oubyen n mouri. Men koze a, yo pa chanje. Yo pa chanje pèp ayisyen. Ok. Politisyen nan peyi Dayiti, rien ne se perd, au contraire tout se transforme. Yo k te fin batay vè operasyon Bagdad wi. Eske w konprann? Pou mete Preval prezidan. E imedyatman Preval prezidan l di, nou gen 2 chwa, swa nou remèt zam oubyen n mouri. Li ta pral fè reyensèsyon ki kote? Amnisti ki kote ki bon? Swa w remèt zam nan oubyen w mouri. Ann avanse. Bouch granmoun santi men pawòl li pa santi. E si defwa nou pran tan nou pou nou chita pou nou tande tout moun lè ke gon sitiyasyon peyi ap konnen ki difisil, lè ke gon gwoup kap di vle pa vle fò lale, nou tande diskou chak nou pèp la nap gen chans pou nou reflechi pi byen pou nou di kèt pou kisa entèl vle pou ale, pou kisa entèl vle pou rete, ann gade kisa moun sa ap fè pito. Men lè w pran nan kouran an, gade nou swiv tras la tou, lavalas t ap desann ou fre kò w, ebyen w mèt ranje kò w pral tonbe nan falèz tou. Ann kontinye. Men li pa t di li pral kreye sant reyensèsyon pou yo, li pral, nèg ki te nan batay, ki te fè operasyon 2004 yo, operasyon Bagdad, li pa t envite yo nan palè, li pa t envite yo okenn kote. Li desann li pran minis la. Li di oubyen n depoze zam yo oubyen n mouri. Jodi a, se menm nèg sa yo ankò ki vini, ki di nèg gran ravin, ki di bougòy, ki di ti lapli, ki di ti oungan, ki di priska, ki di odma, ki di ti maksen, ki di nèg nan raboto, an nou jete jovenel Paske lavi nou pral chanje. Se pa vre! Pa gen lavi ki pral chanje. Depi w gen zam nan men w, zam ou ilegal, yo deja ba w non bandi, gen de bagay k ap tann ou, prizon ou lanmò. Jodi a, jenn gason yo, reyalite a devan je nou. Operasyon militè yo ap mande a, se pa pou touye mouch. se pa pou elimine fatra ok se pa pou vide bal sou lamizè ak grangou men se pou touye nèg ki gen zam nan men yo nèg ki te monte fantom 509 ansanm avèk nenel cassy o wi nèg ki te monte fantom ansanm avèk vitelòm ansanm avèk premye minis andre michèl deklarasyon vitelòm e yo k zanmi mwen pa konn relasyon yo. Donk, Vitelòm di w klè pou te monte Fantom nan, li te kontakte Ti Lapli, Izo, Lanmò 100 jou epi pou yo frape. Ebyen, operasyon militè a se pa pou elimine fatra non. Se pa pou touye chomaj nan peyi a. Se pou touye nèg ki gen zam ilegal. Ala traka pou lave kay. Se ou yo pral touye avè l. Jenn gason. 25 26 lane ki te kapab itil peyi a ki fenk ap monte se ou yo pral elimine ansanm avèk operasyon an e yo pap pè vide bal sou ou paske lè yo fin vide bal sou ou yo konnen son popilasyon tèt van depi l manje 2 grenn diri Kap li pran van lap ponn pitit met sou latè, lòt semèn ankò lap re itilize yo pou fè menm bagay la apresa, sa w tande a, pitit yo menm ap pran gwo Grammy alentènasyonal, se tanzantan w tande pitit yo ap gradye nan tèl bagay, tèl bagay, tèl bagay, o wi pitit li gen 18 tan l gentan gen. Master pa vre Olivier masters hehehehehehehe yo gentan gen masters a 16 ans a 14 ans konprann epi bandi legal menm pran peyi a eske w konprann bagay yo se konsa sitiyasyon ap ye lakay etandiske gade nou nan kay blan pitit yo gwo bagay pitit yo ap responsab inivèsite pitit yo prezidan pitit yo nan lame pipo lame mawon vye galil nan menl On zèl sapat nan pyel on vye bout kanson lavek on ti wonm baban kou plat nan mouda pòche epi lap tototototo bouch lap fè bòkè l pa menm ka manje epi la on gwo galil 3 4 mil dola nan menl pa vre nap kite sòt donk nap sispann manje manje bliye fòk ke nou tande deklarasyon sa yo poun sispann pran nan zannana pou sizann pèp ayisyen. Se sak fè maten an mwen vin mande majinalize sa yo, kanmarad sa yo, ke m konnen anpil nan yo se leta k kreye yo se vre, men pou yo pran desizyon sajès la, retire kò yo sou barikad yo, paske lè yo mouri, y ap mouri pou detouj yo, y ap fè kapital politik sou yo, y ap ba yo tout non. Y ap rele yo ewo paske yo bezwen yo nan moman an. Men gon sèl moun ki ka ap ret avè yo se fanmi yo. An 2001, 21 me 2000, te gen yon eleksyon fwodilez kote Jean Bertrand Aristide pran yon eleksyon depite-senatè 99 pousan. Tout moun mande Jean Bertrand Aristide Enben refè eleksyon senatoryal yo Aristide di l pap fè eleksyon Li pap refè eleksyon 26 novanm 2000 Aristide kokokte yon lòt eleksyon Li peye Anòl Dima pou Anòl Dima al nan eleksyon avè l Anòl Dima bat Aristide nan eleksyon Anòl Dima al nan tribinal premye enstans li fè pwosè kont Lavalas Lajistis bay Anòl Dima gen de koz Sa vle di yo rekonèt Ke eleksyon eton eleksyon frodulez pat gen eleksyon 26 novanm se eleksyon 26 novanm nan ki pral konteste e sou baz kontestasyon eleksyon 26 novanm ebyen ki pral mennen nou nan 31 desanm 2003 ki pral bay rezolisyon sa mentnan tout batay piske nou pat gen eleksyon tout batay konvèjans demokratik ansanm de pati politik altènativ alepòk ke yo te rele menni yo te pote non Se toujou altènativ pa janm gwo lòt. Yo pa janm genyen lòt bagay. Se toujou altènativ. Kounye a altènativ de trezisyon yo pral mete mèt Jera Goug kanpe pou fon rezistans faka fas a Jan Bètran Aristid ke yo konnen ki pat eli ma ki diferan avèk prezidan Jovenel Moïse. Jovenel Moïse al nan eleksyon. Eleksyon fèt. Moun yo deside ke eleksyon an pa bon. Yo pral fon tranzisyon, yo pral mete Joslèm Privè kòm prezidan. Joslèm Privè moute kòm prezidan, Joslèm Privè se lavalas, li reyini tout lavalas li, li pran desizyon lap refè eleksyon. De fèt, Joslèm Privè mete tout machin li anbrann, li refè eleksyon. E lèl refè eleksyon, Jovenel Moise reprezidan ankò yon dezyèm fwa. Sa vle di Jovenel Moise prezidan 2 fwa. Jovenel pat konteste nan dezyèm tou, nan dezyèm eleksyon l. Kominote entènasyonal nan son ansanm tout rekonèt Jovenel Moise kòm prezidan de la repiblik. Avèk sèl diferans, mesye dam ki k ap fè politik an Ayiti yo, se son dè chomè, pa gen youn nan yo k ap levanyen. Si yo pa nan yon enstabilite batay politik tout lasent jounen, pap gen makèt. Lwaye kay pap peye, pap gen machin, pap gen lokasyon, sa vle di se atravè lenstabilite politik mesye sa yo viv. E se poutèt sa maten an, mwen vin di ankò André Michel, se yon machin ki pèdi fren, paske ou tande yon premye tan li te anonse kouvrefe, yon dezyèm tan li anonse, li di w lendi 4 novanm, bagay la pral a mè mè mè mè mè mè. M pa konn sal fimen an ki sal ye Andre Michel pèdi tèt li li fou vwaye hein li anraje dayè mwen di tout moun depi yon nonm anbisyon depi yon moun gen jalouzi gen de bagay li wap tann de li depi w jalou e sa rive nan plizyè istwa limanite Kayen jalou kont Abèl. Sa vle di la son peyi k toujou gon altènativ toujou gon rezolisyon. Hehey ala traka pou lave kay tè wi papa ou konn sak grav nan istwa yo fin chita woy nou voye Divalie ale epi yo chita 87 yo vin avèk yon nouvo konstitisyon eleksyon fèt eeh prezidan nan yon ti bout tan koudeta hahahahahah e sa yo te bezwen. Nasyon an son nasyon k tèlman dezòd ki renmen ti dezòd li dosye lòd la sa pa fè l byen ditou. Ou kapab di tranzisyon tranzisyon tranzisyon tranzisyon tranzisyon 90 pou tonbe 91 eleksyon fèt an an Aristide monte. Wi se foul la ki te soti kal vote. An septanm, vrip pip koudeta, vle pa vle fòk la hahaha I love my country. E sa ki grav la se ke menm moun sa yo toujou la. Politik la tankou yon sentiwon san bouk, y ap vire men w ap gade pèp la k rete konsa y ap gade yo Tanzantan wi lè sa vini l fon bèl diskou bon moun li ye epi lòt semèn li fware yo nou pa vle l epi demen maten l vini yon lòt diskou se pitit nou ye nap pran l nap manje sa moun pa manje ann ale Rosemon ann avanse. Li moute nou dezè l al tiye Abel paske jalouzi a vin transfòme l an kriminèl li oblije fè krim Kayen fè krim li tiye Abel se sak rive André Michel E fanmi Joseph al lage Joseph nan piscine poutèt kisa? Jalou. Sa vle di depi yon nonm jalou, la jalousie rend l'homme méchant, depi nèg la vin mechan li vin kriminèl. Se sa ki esplike jodi a yo vin pa gen anyen kòm mwayen tèlman yo fè de bagay ebyen yo pa ka kanpe se yon machin ki pèdi fren fòk se frape y al frape. Jodi a m fini pou m di nèg yo vini avèk yo di w rezolisyon. Rezolisyon sa ki te byen chapante an 2004, ki te gen tout sektè anndan rezolisyon sa a ke m moutre nou la a, se yon rezolisyon ki siyen 31 desanm 2003. Yo te di apre depa Aristid, peyi a pral tankou Miami, tankou New York. Se yon rapèl m fè pou nou. Si pat gen twoup etranje lè yo pran lè Aristide ale a tap gen de pa gen pèsonn moun tap konn kot peyi a ta prale jodi a ankò yo vini yo di w yo gen altènativ de tranzisyon yo di w yo yo pare 18 novanm ebyen mwen m di peyi a tout sa w tande yap di la pati politik sa yo te siyen l deja men kote yo tout te siyen tout sa w tande yo di w e ap gen konferans nasyonal Pap gen konferans nasyonal se dechoukay nasyonal nèg yo bezwen fè. Wou tande yap pale w de konferans nasyonal se dechoukay nasyonal. Men tout bagay ke yo te pale deja, tout la, tout nan dokiman sa yo. Yo vini jodi a ankò avèk yon lòt rezolisyon, yon lòt altènativ. Men se pa lòt moun, se non yo yo chanje, se menm aktè yo, men ki pa gen okenn kapasite politik pou jere leta, pou jere lachoz piblik e se sa ki mennen nou nan kafou. Mwen menm mwen di Eskadro lanmò yo, machann lanmò yo, patizan enstabilite yo, nou pèdi. Paske nou panse pat gen va nan match lan. Jodi a yo pral gade si gòl la fèt a men oubyen si gòl la byen fèt. Vwala, medam, madmwazèl e mesye, ou t ap tande deklarasyon Rosemon Jean. Deklarasyon sa a ki fèt depi plis pase 2 lane. E jounen jodi a, nou nan piye verite a. Nèg ki te kanpe dèyè barikad yo, yo nan piye verite a. Jenn gason jounen jodi a ki transfòme an gang, fanmi yo mete yo sou kote, zanmi mete yo sou kote, tout moun ap kouri pou yo, yo nan piye verite a. Bouch granmoun santi, men pawòl yo pa santi. Paske nèg pa bò isit toujou itilize menm teknik lan pou ke yo kapab milyonè nan yon ti bout tan. Donk, yo toujou nan chomaj, men pou ke yo pase nan yon etap, nan yon lòt etap nan lavi yo, Yo pa gen ni pou yo reflechi pou yo travay, yo pa gen kapasite sa. Se touye moun, se destabilize, se kraze, se boule pou ke yo kapab jwenn yon djòb nan leta a san ke yo pap travay epi voup nan demen maten ou tande yo ap achte gwo kay epi apre lè yo kenbe yo nan vòlè lè rapò soti sou do yo antanke moun ki nan kòripsyon frè e sè byeneme kisa yo pral gen pou yo fè Saw gen vwazen eheheey mezanmi sa kap pase vwazen konsa vwazen piga dim se nan lonmen non ayiti epi wal fon efò epi van desann ladan vwazen hahahahahaha. Non non non M k met jile jile jile pa ba li mete ase gen de jile fòm ki wè sa m di w la ki tankou body sweat Non gen van k desann ladan wi vwazen ou pa ka di m tout pou w non non vwazen pa vre Ebyen yon twòkèt li fè Hein Non chkwapaskwapaskwa pa vwazen pa di m sa pa di m se sa Se lavi A la traka pou lave kay tè papa Medam matmwazèl se mesye pou yon setyèm fwa fòk mwen diw Fednel Monchéry responsab pati politik viktwa prezante devan laprès ebyen nan konferans sa li deklare fòk dcpj prezante moun ke yo arete ki nan gang 4 pa 4 ki pou Pierre Esperance. Depi plizyè tan Fednel ap prezante devan laprès medam matmwazèl e mesye e fè konnen Pierre Esperance gen yon gang ki sou kont li ki rele 4 pa 4 kap kidnape, kap touye pou site sa yo sèlman. Donk, lapolis prezante divès rapò pandan plizyè mwa, men malerezman, yo pa janm prezante moun sa yo ansanm avèk popilasyon an. Pou plis detay, annou tande responsab Platfòm Politik Viktwa a. Nou gen lontan nap di ke Mesye Pierre Esperance enplike nan ansanm de bagay dwòl anndan peyi sa. Bagay dwòl sa yo, nou denonse yo e nou te di yo, gen bagay ki ladan li ki yon ti jan banal, lè yon nèg te enplike nan vòl, nan yon seri de bagay, pa la swit, Listwa oubyen letan pral ban m rezon. Lè nou tande, malerezman m gen voice yo la m ap voye ba nou, lè nou tande deklarasyon 2 jij fè, ki se jij Lama Belizaire te fè avèk Pierre Maximin. E nan tout denonsyasyon ke m te konn fè, mwen te di ke Pierre Espérance genyen yon asosyasyon malfetè ke l ap dirije ki se gang 4 pa 4. E m ap di nou ke depi plis ke 23 zan, de fason sounwaz, moun pa t janm konprann sa, Pierre Espérance enstore Yon rejim de tèrè ou menm wap panse ke son bagay dwa zimen lap fè. Kòman w konprann ke yon nèg ki di w ke lap fè dwa zimen, lè w tande ke nou menm nou te di ke misye son kidnapè, lè w tande deklarasyon Pierre Maximin an premye ki di ke Pierre Esperance dil nan biwol Shelson Sanon gen 3 mwa nan menl se yon jij kap pale Shelson Sanon gen 3 mwa nan menl e li mennenl bay jij la se poul te fè machandaj jij la konprann sitiyasyon an jij la kenbe. Shelson, epi l di misye ke ou menm tou ou gen pou parèt devan lajistis a dosye sa a, paske sa w ap fè a, ou se yon reselè. Epi jij la fè tout yon devlòpman ke li di misye ke ou pran yon moun ou mete l nan prizon, ou mete l nan prizon lakay ou pandan 3 mwa epi ou di w ap fè dwazimen. E jij la konkli pou l di ke misye. fè aksyon sa a, se jisteman pou l te rezoud pwoblèm pèsonèl pa l, ki pa gen anyen avèk dwazimen, epi palasuit, lè misye sispèk ke jij Pierre Maximin ap kenbe otaj misye a, misye panike. Ki dwa Pierre Esperance genyen pou l ap mande yon jij ui klo sou yon dosye penal? Pierre Esperance pa avoka, Pierre Esperance pa anyen, Pierre Esperance poko pa janm pa gen fòmasyon mwen pa ka kalifye nivo misye ankò. Epi lè jij la ap ba l ui klo a, epi l mande jij la pou yo remèt li Shelson pou l al lakay li avè l lè l bezwen l la vini avè l men sa k dwazimen an epi palasuit Pè Esperans pa jwenn sa l mande a epi menm kote a li lage sou jij la. Li deplòtonnen sou jij la, epi ou tande jij la te gentan sou si, jij la te gentan sela, epi jij la pa sètifye. Gon bagay m pral di nou ki klè pou n konnen. Lè P. Esperans fè yon dil, pa egzanp, lè l te fè dil avèk mesye Sogener yo, lè l t al di komisè gouvèneman pou l antere manda a yo, Se kòb yo ba li. Prè de 500 mil dola ameriken. Dispoze pou sa. Men, li pa p bay komisè a kòb. Li pa p ba jij la kòb. Kòb la l bezwen l pou de bagay. Pou afè pa l e pou pou l alimante gang nan lari a. Men kisa l itilize kòm enstriman ki fè Kisa l itilize kòm enstriman ki fè ki fè ki fè moun yo pè rapò. epi lentènasyonal. Depi l brandi 2 epe sa yo sou ou, kote jij, kote komisè, w ap panike. Paske w pè rapò, ou pè pou l pa denonse w. Donk, lè li pran lajan l, li reg afè pa l, li alimante lari a pou fè dezòd, epi li brandi rapò. Ou wè, jij ki te kenbe Shelson nan pa sètifye e l te li di sa. Lamar Belizaire tou ki te deside arete misye, li pa sètifye. Epi lè m tande Pierre Maximin, m te gen yon ti pwoblèm avèk jij la, men m fini pa edifye e m wè ke li aji an moun serye. E ke l te Lamarre Belizaire, ke l te jij Pierre Maximin, mwen estime ke yo fè de erè. Men erè yo fè a, se erè yo fè paske yo pè misye. Lè yon moun vin di w yon bagay konsa, Menm jan ak komisè gouvènman an, Pierre Espérance pa t gen dwa soti nan kabinè denstriksyon lè l t ale ak Jackson nan e tou le twa ansanm te dwe tou kondui ale nan Penitansye Nasyonal. E menm konpòteman sa l genyen an, li genyen l an favè yon pakèt lòt polisye, yon pakèt lòt polisye ke l fè pè Paske li fè rapò sou ou, lè li fè rapò sou ou, wap panike, wap kouri, wap mawon, epi wap bal sa l bezwen an. Donk e nan sans sa a nou di ke, lè nou te di ke Pierre Espérance se yon kidnapè, se yon asasen, se yon kriminèl, se yon vòlè, se yon nèg sòt, efektivman le tan banm rezon. Sherlson Sanon di misye te vòlè telefòn li. Nou di ke misye son kidnapè, Sherlson Sanon di misye te sekestre l. A bouch pa l li di yon jij ke Sherlson Sanon genyen 3 mwa nan men l. Mezanmi ann konkli, ki sosyete n vle konstwi? Ki leta ke nou vle konstwi? Ki eta de dwa ke nou vle etabli anndan yon peyi? Yon senp sitwayen san edikasyon, san enstriksyon, E jij Lamar Belizaire oubyen jij Maximin di, Des citoyens k al lekòl, ki fè katran dwa, ki fè metriz yo, ki espesyalize yo, epi yon senp sitwayen yon maten sèlman ou pa ba l sa l bezwen an e wè w karyè w brize. Donk, sa a, nou di sosyete a, li pa posib. Gen yon konsta ke m fè, e m ap pale avèk dcpj, ki se enstitisyon ki la pou trake kriminèl pou lajistis. Tande byen sa m pral di a. Yo arete pou Pierre Espérance. Plis ke prèske 15 moun ki andedan gang 4 pa 4. M ap ban nou tèt de pon yo. Chak fwa yo pran youn, yo pran n a 3. Yo arete Lafaye Jean Duckens, Okay, ak plizyè akolit li. Komisè a te anonse sa nan laprès. Yo arete Frantz Leveillé, James Leroy, nan Petyonvil, ki toujou lye a gang 4 pa 4. Yo arete Evens Laguerre nan zòn Pènye, Fleurival Mendy nan Sen Mak ki te enplike nan yon brakaj. Yo arete tout moun sa m di yo arete la a. Doudou ensi koni yo arete li Miragwàn. Gon bagay m pa ka konprann, dcpj pa janm prezante mesye sa yo a laprès. Sa m pa ka konprann sa. Yon gang ki osi pwisan anndan yon peyi. Pou ou arete plis ke 15 ladan yo e chak sa ou arete yo, ou jwenn nan men yo de bagay, des indices ki moutre ke son asosyasyon kriminèl. E m tande ke gen 2 ladan yo, Frantz Leveillé e James Leroy ki ta sipoze ale devan kabinè denstriksyon semèn sa a. Paske. E yo deja penitansye. Donk yo pa janm pase sa a, m kesyone konpòteman sa a e mwen di dcpj resezi l paske nan sen pa l gen anpil moun ki viktim de asosyasyon sa a, de gang sa a ki rele 4 pa 4. Donk e nan sans sa a nou menm nou mande pou dcpj omwen, omwen! chanje datitid e sitou avèk direktè dcpj a. Dan le tan, nou te ka pè Pierre Esperance, men mentnan non, li pa vo anyen paske sèt un homme dekriye pa devan la sosyete tan o nivo nasyonal k entènasyonal. M ap raple nou yon bagay, pandan mwa novanm nan, novanm desanm, genyen yon delegasyon ki soti Texas, asosyasyon dwa moun, yo pa janm tande Pierre Esperance, yo te konn finanse Pierre Esperance epi yo rann yo dcpj a 2 repriz. Lè w vin tande yon ansanm denfòmasyon, yo te gen pou yo te bay yon konferans de près. Mesye yo wont, yo antre lakay yo san konferans de près sa pa bay. Donk sa vle di ke mesye sa a li twonpe. tout moun, la vilip pays dans son ensemble. Et puis, le clou de tout ça, c'est que l'association malfecteur, monsieur, a il fait le la donne, il utilise bon. un exemple. Pierre Espérance fait un rapport en 2009 sur l'ensemble des citoyens, dont docteur Schiller, lui d'or, ke l te kalifye de dilè dwòg, de nèg ki te ki te omwen detoune 800 mil dola ameriken pandan ke l te direktè dcpj. Se menm Schiller Ludor ki se lòm pikliz, li vin bra dwat Pyè Esperans. Kòman n konprann sa? Kòman w konprann sa? Li vin alye Pyè Esperans. E nan tout aktivite pikliz, misye ap mache met pikliz. E sa k fè ke nou di ke tout sa nou di, ke l te saji de sa k te pase Lasalin, ke l saji de sa k te pase Dèlma 32, ke l saji de sa k pase nan gang 4 pa 4 la, nou menm nou pa nan voye monte. E sa fè nou di tout moun, si w estime ke nou di yon bagay ki deranje w, some nou. Vwala medam matmwazèl se mesye w tap tande majisyen rival pierre esperance tu konpran alò traka pou lave kay tè nan peyi sa an gen koze mesye an gen zen pou tande nan la repiblik dè voleur medam matmwazèl se mesye byen vini nan ayiti la repiblik dè koken e se sèl volè yo kap rete mèt klodi gasan kap ban nou zen mèt andre michel. Wi kesyon vòlè tè ou kwè se koze nan vivi mitchel ann tande. Kounya banm andre michel m tap di w andre michel ba yon andre michel ou konnen gen yon ekip nèg ki te vin vòlè tè nan vivi mitchel la bay sa te fon gwo zen m te mande debòde nan bay sa. Anmwey nou gen son konfli nou gen. Konfli kiyès? Ou di te vin vòlè tè w. Non pa vin vòlè tè m non. Nèg yo gen jij Brady, m te pale sa deja, ki bay yon ti jijman, ki fè yo ka gen yon ti jijman. Paske depi w, depi w men vòlè tè bò isit, ou pran yon jij ki fè w ka gen yon ti jijman. Epi w ba l moso nan tè, epi l ap ba w ti jijman w. Ebyen, jijman an sòti la, nèg yo. Yo bay Brady nan tè a? M pa konn si yo ba l ladan l, men pa gen anyen ke yon nèg fè gratis isit. Brady pa ta ka fè betiz sa gratis, amwenke l fou. A mwen ke l fou pou yon nèg ta kanpe pou bay moun tè san papye avèk yon jijman. Epa outraj non m ap fè la. E si l vle l mèt arete m wi. Pase mwen mwen di mwen menm. Li pa va arete w. Non men non bon m ba yo dwa arete m. Yo pa arete w de komisè gouvènman ba la machè. Non monchè nèg yo pa gen pwoblèm sa. Yo pa gen pwoblèm sa depi yon moun mande yo fè l y ap fè l. Kounye a kite m fin di w. Bwedi bay yon bout papye. Yo monte viv Mitchell yal pran tèt tout moun nan viv Mitchell 360 kawo tè sou 8 santyèm tè wi yal pran 360 kawo yo te gen komisè divizyonè pòtoprens lan bè son sòl jou ou wè janl fini bè son sòl jou kisa kisak pase a bè son sòl jou li menm li te mete avèk oknanm klame dameus epi avèk tout ekip li yal pran tè moun nan viv Mitchell m te pale de sa deja kijan oknanm nan pran tè tout kijan sa ki gen an mou epa oknanm wap pale a kijan. Ah non, janm wèl pale fò a. Bon mwen banm de ok nam. Bon ou konn pou sam lonmen non yo? Se pou yo ka relem la jistis fèm lonmen non yo wi. An sou byen la jistis tande bagay sa. Fò la jistis tande bagay sa. Epi yo ka relem menm wi fèm lonmen non yo. Epi yo ka lonmen non m. Donk nèg yo monte al pran tè moun nan vil Mitchell. Ebyen ou konn sa vòlè tè yo fè? Yo al sèvi avèk ora Andre Michel. André Michel touche kòb li epi lal fè konferans de près poul di dosye sa son bon dosye lal bay lejitimite a dosye a a vwa. Yo pranl yo fèl yo. Yo pa pranl son avoka li el touche li touche pou sa enben kiskeya radyo kiskeya lè radyo kiskeya relem mwen monte avèk tout dokiman vin montre enben marvel danden mta relel kòm temwen. Mavel tande rele andre michel di andre michel rele men mèt gasen ap depoze a rele menm aprè emisyon an mavel tande rele misye jiska prezan li poko janm ka pale a mavel tande non sa di fòn fè trè atansyon gen de betiz nèg yo ap fè la fòn fè trè atansyon sa di ke yap yo nan tout tout sòs yo nan tout bagay e jiska prezan andre michel map tann li menm wi. Donk sa pa vle di li paka nan opozisyon. Opozisyon kisa? Se pou m ka montre w men ki moun k ap fè politik nan peyi a. Ah ok li gon li. Se pou m montre w ke ki moun k ap fè politik nan peyi a. E kaka bèf, tout se kaka bèf. Kote pran prezidan, kote pran premye minis. Bon di moun yo kaka bèf, anwo a sèch, anba sèch, men nan mitan mou ye. Wi. Donk kounye a la ke l te prezidan, ke l te premye minis, ke l te minis, ke l te senatè, ke l te depite, ke l te majistra, se pou okipe yo tout. Yo tout se, se nan zen sa a peyi Dayiti pran. Nou kite bandi rive sou nou. Frères et sœurs bien aimé ou tap tande mèt Claudy Gassant bon nan jou pase yo nèg yo pa gentan rele mèt Claudy Gassant la justice yo manjel an République Dominicaine ou kapab raplew nan ki kondisyon mèt Claudy Gassant mouri an République Dominicaine jiska prezan pyès moun pa konnen ki lanmò k touye mèt la. La traka nan peyi sila vòlè hehehehe ah ala ti pèp gen kouraj mesye se ti pèp ayisyen pou l sipòte lè vòlè hein li renmen sè vòlè oh my God oh my goodness hehehehe frè e sè byeneme byenvini nan ayiti peyi spesyal nou peti kabrit. Nan palman donk sa se ti kabrit nou yo nan palman an wè sam di w la kap wè sam di w la kap sonde fòs yo nou pe ti kabri nou pe ti chat wè sam di w la kap plip plip plip plip nan palman pou le pèp ayisyen yo ap mennen yon batay an nou swiv kòman sa te ye. Kanandan pou kanandan Hi rale mikro a wi Hat kanpe Piga fann yo nou a konn sou bagay serye yo ap regle fè politik sal visye vòlè pase yo pa gen Eyy sa se timoun pèp ayisyen yo wi wi. Papa ayisyen ou man gad moun kap deside hein moun kap fè lwa pou nou yo humm ala traka pou lave kay tè wi papa humm. Medam matmwazèl se mesye oh oh nou raple nou senatè Wilo Joseph humm nan jou pase yo kapab raplew ULCC mete rapò deyò fè konnen ebyen sitwayen sa pandan tout peryòd kel senatè l pa janm fè deklarasyon patrimwàn ebyen ti konpè a te ale Nan tribinal premye enstans Ench, sa w tande a, genyen grefye nan tribinal la ki fon fek deklarasyon pou li. Lè ULCC al foure je gade nan rejis, yo pa jwenn kote Willow te fè deklarasyon. Donk kounya la, Ulcc ap pouswiv ni grefye ansanm avèk tout Willo Joseph. Map raple w konpè Willo Joseph te nan prizon pou vòlò machin. Hahahaha I love my country. Misye te nan prizon pou vòlò machin e moun Mayisad yo menm kisa yo gen pou yo fè yo vote l e malgre l nan prizon li te gentan poze kandidati l pou depite ebyen soti l soti nan prizon pou vòlò Li vin depite pèp ayisyen. De depite sa tande al vin senatè de la repiblik. Antouka, janm toujou renmen di l, Ayiti dictature la pèl des anti Ayiti demokrasi la repiblik dè koken, sèl vòlè yo kap rete ki vivra vèra, ki moura kakara. Mwen di w mèsi paske w t ap suiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou, mwen prale m ap kite w nan bra papa Bondye, paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w ba w lavi ak lasante bonjour bonswa tout moun, non pa mwen se Fouco e n ap kwaze nan yon lòt videyo orevwa ka la pwochèn bizou bizou one love.